Bonswa, mwen se Monel Jean, mwen se kòdonatè rejyonal k ap dirije Lwès nan MTV Ayiti. Donk ou gen yon reyaksyon pa rapò a entèvansyon Gabriel Fortuné fè tousuit sou radyo a? MDB Ayiti rejte deklarasyon Gabriel Fortuné fè jodi a ki ta vle akize prezidan pati a kòm moun ki ta patisipe nan touye prezidan Jovenel Moise. Pou nou menm nan MDB Ayiti, sa Gabriel Fortuné ap fè a se divèsyon. L ap fè l nan yon sèl objektif pou kapab bwouye pis Jodi a, MTV Ayiti Media ap fè moun mande lapolis pou mennen bon jan ankèt pou jwenn kiyès ki touye Jovenel Moïse. Kiyès moun ki responsab sekirite prezidan an? Ki a kiyès moun krim sa a pwofite? Kiyès moun ki pwofite de krim sa a? Nan ki sikonstans Jovenel Moïse mouri? Tout moun konnen, se aprè ke Sisi bay dechaj avèk yon gwoup de moun nan peyi a ke prezidan an pral jwenn lanmò li. Sa vle di kisa? Sa vle di pou nou menm, fòk lajistis mennen bon jan ankèt pou ka wè ki lyen ki genyen ant diferan dosye sa yo. Paske jodi a la, lè Gabriel Fortuné moute radyo, Pou n fè divèsyon avèk gran piblik la, nou tout konnen ke Claude Joseph ki se prezidan CSPN, se li menm ki an chaj sekirite peyi a. E nou tout konnen Joseph Jouthe te di ke ke gen de Kolonbyen ki an tèt pou vin ede polis la. Fòk ke la lajistis ayisyèn mennen ankèt pou kapab wè kontra Kolonbyen sa yo. Eske se pa menm moun sa yo ki atake prezidan peyi a? MDB Haiti denonse ankò yn fwa divèsyon kap fèt nan dosye sa e nou mande pou ke lajistis mennen bon jan ankèt pou kapab mare tout moun ki patisipe de lwen ou de prè nan zak asasinay prezidan Jovenel Moïse. Nou tande entèvansyon lan, ou menm ki se responsab MTV Ayiti nan nivo depatman Lwès la, men ou denonse entèvansyon Gabriel Fortuné a e ou denonse sa kòm etan yon divèsyon. Men ou menm èske ou pa estime tou ap fè divèsyon lòske ou lonje dwèt sou yon kategori moun ou estime ke depi aprè prezidan fin ba yo dechaj la e kòmkwa moun sa yo ta dèyè paske l gon gwoup moun li bay dechaj, sa ta kapab lakoz prezidan an mouri e ou pran deklarasyon Joseph Jouthe ansyen premye minis tou te pale de kesyon kolonbyen yo, ou mande si se pa ta rapid. Donk m m santi ke menm jan Gabriel Fortuné ou estime l ale twò lwen an, ou menm tou èske w pa santi tou ou ale twò lwen nan deklarasyon pa w la a? Non, m pa ale twò lwen. Mwen di w prezidan peyi a fin bay dechaj avèk yon gwoup de moun, e prezidan peyi a nan dènye mwa sa yo gen kèk dosye li manyen e ke jodi a jwen lanmò li. E jodi a nou tout konnen lè Gabriel Fortuné moute radyo fè divèsyon sa yo la pou nou menm se plis fè bwouye. Nou menm jodi a nou mande fòk CSPN nan bay esplikasyon, fòk direktè lapolis la bay esplikasyon, fòk lajistis bay esplikasyon e MDVHaiti ap pwofite felisite. felisite avansman ankèt yo paske jodi a la gen bon jan eleman ki kòmanse ap vini e nou felisite avansman kap fèt fòk Gabriel Fortuné kite lajistis fè travay li se sa nou mande Mèsi bokou. Mèsi bokou frèm. Mèsi. Alfredo koman nou ye? Bonjour map salye w map salye tout ko prezantatè emisyon sa e map salye avan map prezante senpati m a la fami prezidansyèl ki ap. kap pase yon moman vrèman di suit a lanmò feu prezidan nou Jovenel Moïse. Pitit li yo nou konnen ki nan dezolasyon e peyi a donk nou prezante senpati nou avè yo. Le jour de l'assassinat du président Alfredo Antoine ou te fè yon tweet pou prezante senpati ou bay fanmi prezidan an, madanm ni, e an menm tan evoke kestyon batay Jovenel Moise ap fè pou kanpe anfas sistèm nan e aparaman sa koute l chè. E prezidan Jovenel t ap batay. pou moun ki pi pòv yo, moun andeyò yo, moun yo rele gwo zago yo. Prezidan Jovenel Moïse se menm orijin sosyal avèk Depite Alfredo Antoine, pitit peyizan. Prezidan Jovenel Moïse pa t zanmi m pandan l kandida, men depi nan kanpay dezyèm tou, lè yo deklare dezyèm tou eleksyon an, mwen apiye kandidati l, e depi lò genyen yon antant pafèt ant mwen menm, amoni pafèt ant prezidan Jovenel Moïse e ansyen depite Kenskòf la. Nou te pataje menm valè kwè nan moun ki pi fèb yo. Ok prezidan Jovenel yo fè 4 an peyi a pa konprann li podyab. Yo asasine karaktè l. di ke yo trete l de tou lè mo Disrayèl avan ke yo rive sakrifye l. Prezidan Jovenel pa asasine, yo sakrifye Prezidan Jovenel. Prezidan Jovenel se te defansè peyizan yo, m ap di sa ankò e m ap redi l. Si se pa inik prezidan ki vizite plis seksyon kominal, laryè peyi, Yo rive yo a yo sakrifye prezidan pou sa ke l te kwè. Prezidan Jovenel mouri paske li pa t vle ke 5 pou san popilasyon an gen 95 pou san richès peyi a nan men yo. Li te vle envèse tandans lan pou ke lajan peyi a, kòb trezò piblik l al fè travay pèp la. wout, elektrisite, agrikilti se sa prezidan an te kwè e se pou sa yo l mouri ok tout moun konnen ki moun ki tap fè prezidan menas menas yo te piblik tout deklarasyon malerezman depi ayiti endepandan premye prezidan ke n gen nou asasine l nou sakrifye l nou trennen l se menm imilyasyon an nou fè Se pa prezidan Jovenel Moïse nou imilye. Nou imilye premyè repiblik nwa endepandant. Se tout peyi atravè lemond, sitou le kontinan afriken ki konstène pa sa k rive prezidan Jovenel Moïse. Ok, nou gen 2 kolonbyen ki rantre malerezman yo pa konn istwa peyi Dayiti. Se nou menm, se Ayisyen, ewo endepandans nou yo, ki bay anpil peyi nan Amerik Latin nan endepandans, don la Kolonbi. Nou te ede yo. Nou ba yo mwayen finansye, zam pou yo ke yo kapab al libere yo, peyi sa yo. Men se sa ke nou menm yo vin pran. Ok? E se pa de nasyono, de konplis nasyono e entènasyono ki fè sa. Malerezman, predesesè m, Senatè Fortuné, li pale de la boujwazi, yon pati nan boujwazi kowonpi, sal, ki toujou de komen akò avèk la kominote entènasyonal. E sa, m ap repete, yon gwo istoryen ki abite nan komin lakay mwen, ke m konn pale avè l, li di m, pandan m te depite, m ap pozel de kesyon li dim listwa peyi sa la kominote entènasyonal li toujou de mèch avèk sèt sal boujwazi ke peyi a genyen nou malerezman pou peyi a nou navon pa yn boujwazi nasyonal de moun ki kwè nan pwodiksyon yo ap detwi pwòp moun ki sanble avè nou de peyizan Prezidan an pat dwe gen diskou sa yo. Si l te vin defann enterè laboujwazi, prezidan an pa t ap mouri jan l mouri a. Li t ap fè 1, li t ap fè tout 5 an l lan e yo te ka retounen l ankò. Malerezman, li mouri. Men m kontan ke prezidan an mouri kòm de brav gèrye. Li se, li montre ke l se diy fis de Jean-Jacques Dessalines. Li mouri sou chan batay. Paske li pa t kite ke yo imilye l. Menm si nou asasinen l, nou sakrifye l, nou imilye kadav li, men prezidan an mouri debou. Se sa pou peyi a konnen. Malerezman, dans les jours à venir, les années à venir, nou pral konprann kisa prezidan Jovenel t ap defann, ki valè l yo. Nou fè pèp la soulve kont li pandan tout katran. Tou lè gran medya, malerezman, yo alimante par u de kouran e m kapab di eske se se de bon sans ke yo fè l sètèn stasyon de radyo de la kapital ki ap pote de diskou ki antre nan sèvo pèp la kote yon prezidan yon pèp 80 di pou san 80 majorite popilasyon nan kras nan mizè kote yon manda. nan 2 zan 1 nan 3 zan ou ka bay tout pèp sa manje manti yo pap kapab pa gen moun kap kapab fèl men yo pap di sa yo pap bay pèp la verite sa fòk yo dil ke nan mizè ke liye depi 200 zan se jovenel moïse ki soti twou di nò ki soti an deyò bò de pè se lik metel nan mizè se sa yo tap veye ekile ok donk nou rive asasinel m swete ke moun epa moun lasalin yo ki touye prezidan. Se pa moun Gran Ravin, de jèn ki soti nan seksyon, nan de zòn, nan katye popilè, ke nou antreteni yo nan lamizè, nan lakras, ba yo zam, olye nou mete lekòl pou yo, nou fè plis ke 200 zan se sa, paske fòk gen mizè, fòk jèn nan nan kras, pou n kapab gen sipremasi nou. Pou m fini, m ap lanse yon apèl avèk moun ki genyen direksyon peyi a nan men yo, ke se swa Senatè Lambert, ke se swa Premye Minis Claude, ke se swa Premye Minis nome, ke non l echape m. Ariel Henry, Ariel Henry. Doktè Henry, m pa rekonèt li, men m kwè ke. E yonn nan moun ki nan pati m ansyen premye minis Evans Paul konnen l trè byen. Men lòt 2 mesye yo m konnen l. Mwen m te toujou swete ke premye ke Joseph Lambert senatè, prezidan sena te premye minis te jwenn yon antant avèk prezidan Jovenel Moise pou ke l te premye minis. Li la l ap tande. Se te toujou plis ke 2 zan mwen te toujou travay nan sans sa a. paske m panse l te kapab konsilye on bòn pati nan peyi a pou ke n ale vè la pè dirab ke n bezwen stabilite. M ap di 3 mesye sa yo, la kominote entènasyonal, yo viv de kontradiksyon pou yo mete nan mitan nou pou ke peyi nou toujou gen divizyon. Yo pa vle antant antre nou. Toujou gen de, twa kouran, chak ap vin di youn, kenbe, kenbe pouvwa a, m avè w. Se sa yo toujou fè sou tout prezidan. Fè plizyè kouran ap bay plizyè espwa. M ap di nou antant sa mesye, bay prezidan Jovenel jistis si nou vle sa, si se ayisyen otantik nou ye, chita antan ke dirijan nou 3 bay peyi a yon direksyon. Se pa madan Lalim, madan Lalim pa prezidan peyi a. Se pa anbasad amerikèn oubyen lèzanbasad kap vin bay ki kote ki kote ki direksyon pou yo bay a peyi a mesye se ayisyen nou ye nou gen kolòn vètebral nou debou nou se pitit Desalin montre ke nou se diy fis peyi a ee ewo endepandans yo jwenn on antant antre nou se antant sa ki te ba nou peyi sa ki fè ke nou endepandan jwenn antant sa antre nou san la kominote entènasyonal yo pa gen enterè pou ke ayiti. gen stabilite. Si yo te gen enterè, pwoblèm ke n gen yo t ap rezoud deja. Yo antreteni nou, yo mennen nou pou kraze tout enstitisyon repibliken peyi a. On peyi fonksyone apati de enstitisyon yo. Mesye, resezi nou! Prezidan Jovenel mouri, m pa kwè nou vle on peyi ale nan gè sivil. Antann nou! Mwen pale de son vivan Mesye Doktè Reginald Boulos li vivan li te rankontre avèm mwen te vle jwe yon medyasyon paske mwen menm son ati yon apot de la pè ok m se yon pwodwi de legliz pwotestant se nan la pè ke m vle yon peyi fonksyone m ta l li te mandem rankont m al chita avèl pou ke l te jwenn yon antant avèk prezidan pou gen lapè. Malerezman, sèt antant li pa t rive jwenn. Depite Alfredo, Depite Alfredo w la? Trè byen. E se Agoudou e m tande tout pawòl ke w di e m sur ke genyen nan yo se se de pawòl anpil moun t ap atann de ou menm. Ou pale de boujwazi kowonpi menm jan e talè a genyen ansyen senatè a ki te pale de Doktè Reginald Boulos, pandan se tan tout moun konstate e konnen prezidan li menm li nan mòg. Pandan tout gwo analiz sa yo ap fèt de kiyès ki tiye l, ki sa k rive. Konsa tou, menm o nivo gouvènman an kote ke prezidan an li menm li t ap chita tout moun sa yo, Genyen yon konba, jan n te di l yè, jan n sot di l talè a, ki eklate. Antanke moun k ap fè lwa, m toujou di l, m konsidere moun ki nan palman yo, se de moun ki prèske konn tout sa y ap fè, ki konnen tout sa k pral rive. Kisa ki posib pou soti peyi an nan sitiyasyon de tristès kawotik ke l ye la a, e kisa ki posib tou antre Ariel e Claude Joseph antretan n ap pale la a? Mwen sot pale, mwen pral reponn ou, map fini avèk kesyon Doktè Reginald Boulos lan. Mwen te rankontre avè l sou demand li pou m te jwe yon wol entèmedyè paske l konnen ke m te yon pwòch de feu prezidan Jovenel Moïse. Se ke m te fè. Men ou konnen lè m al rankontre prezidan paske yon aspè Kesyon prezidan jovenel moïse son kòronpu lig yo tout mou ki pa bon yo e prezidan em pati politik ke mouvman twazyèm vwa reginal boulos lap palem de kontra kel te genyen nan leta. Li di m li resevwa kontra de leta ayisyen e prezidan Jovenel pa egzije menm yon santim kòm podevin ok lè m mande l eske prezidan son kòwonpi m te poze l kesyon sa li menm li di m depite Artoine men yon kontra ke m jwenn menm yon santim ke prezidan pa resevwa nan menm e m kwè la lap tande emisyon l kapab dil paske se li menm ki te mande m rankont pre enmi prezidan Jovenel Moïse m panse ke lè m te nan palman pou pou pou kamarad ki sot poze m kesyon an mwen panse ke m gen menm enmi avè l Paske mwen pou ke gen jistis sosyal, pou ke byen peyi a al al jwenn majorite a, pou ke se pa yon ti gwoup, se pa yon minorite ki kenbe richès peyi a e ki ap antreteni majorite a dan la mizè. Pa gen oken prezidan ki kapab rete nan palè sa a pandan 3 mwa pou pèp sa a pa soulve kont ou paske se yon peyi fèb, yon peyi ki pa gen richès e mèg richès ke l genyen an li mal pataje. Mwen sot bay solisyon, mwen sot bay solisyon ki dwe genyen. Mwen di ke 3 moun ki dwe chita aktyèlman se Senatè Lambert ke m rekonèt kapasite l kòm Homme d'Etat fòk li fè depasman sa a si l vle evite peyi a de gè sivil. Premye minis Claude, Premye minis Ariel Henry ki gen yon arete men ki pat envesti, ki potko envesti de pouvwa, li konnen sa. Gen plizyè premye minis ki te nome ki gen arete nan men l men ki pat janm envesti sou prezidan Jovenel. Donk kòm li detantè de yon arete, mwen mande 3 mesye sa yo de gras si nou vle rann jistis avèk prezidan Jovenel Moïse jwenn yon antant antre nou pou ke peyi ale vè la stabilite. E m ap fini pou m di moun Kenscoff, paske se la m moun, se la m sòti, menm enmi prezidan Jovenel Moïse yo, se yo ke m genyen.